Nou koube nou byen ba devan pèp ayisyen an an jeneral, espesyalman sila yo k ap soufri anba tout kalite kalamite nan Sid, Grandans ak nan Nip. Yon mwa aprè gwo trajedi tranblemanntè ki pote lavi plis pase 2 mil moun, plizyè dizèn milye moun, blese, san konte anviwon plis pase 130 mil fanmi k ap dòmi nan seren ak anba lapli. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout ap eskize l devan chak sitwayen. Pezib, konsekan, espesyalman chak ti machann ki te kontrarye nan biznis yo nan yon fason oubyen yon lòt akòz plizyè jou latwoublay ki te genyen nan espas santrevil la. Kòm nou ka wè l, nou te pran tout prekosyon. pou pat gen viktim nan mitan popilasyon sivil la. Gras a Dye, malgre nou konnen ke ti biznis nou yo te oblije fèmen, men ti vòlè pat vin piye afè nou, ni pèsonn moun pat viktim. Malerezman nou nan yon leta delenkan ki pa tande la rezon. Nou oblije pale ak yo nan lang yo ka konprann. Men jan nou toujou di l, nou konn lènmi nou yo. Se sou yo n ap pwente zam nou. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout ap denonse tolalito politik k ap fèt ant politisyen tradisyonèl tilolit pou pataj gato pouvwa pandan mas popilè yo kontinye ap kwoupi nan kras. N ap denonse 500 milyon goud ki nan men André Michel, Nenel Cassy ak lòt vòlè parèy yo pandan anviwon 130 mil fanmi nan Sid, nan Grandans ak nan Nip ap dòmi nan seren lè lapli tonbe, moun yo gen gwo pwoblèm, espesyalman moun andikape, fanm ansent ak timoun. Pa gen kote pou yo rete. Nou, Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, nou jire pou nou kontinye pote revandikasyon mas yo. E nou pap fè bak. Jan granmoun toujou di l, Si abitan pa plante, lavil pap manje. Ebyen jodi a, Tranbleman de tè 14 out pase a mete la peyizanri ayisyèn ajenou e nan jou kap vini la yo Pòtoprens pral peye sa trè chè paske peyizan nan gran sid la depouvi non sèlman de kay yo men de tout resous ekonomik yo lè yo pèdi jaden, bèt elatriye. Malgre pwodiksyon lokal la. pa sifi, men jodi a, ka a vin pi grav. E nou menm, Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout, n ap pwopoze Leta a yon solisyon ki rapid, efikas e dirab. atravè reprezantan kolektivite teritoryal yo ak pwoteksyon sivil nou deja drese yon map ki moutre ke nou gen ant 130 ak 140 mil fanmi ki pèdi kay yo. E kòm nou konnen l, pi gwo nesesite viktim yo se kay pou yo rete paske Peyizan an gen tè, li ka plante, li ka pwodui manje, li ka fè elvaj pou rekòmanse lavi l. Sa vle di, chak kiltivatè se yon antreprenè. Alò, nou pwopoze pou Leta atravè FDI ak Bank Santral fè yon prè de demi milyon goud ak tout fanmi ki pèdi kay yo, konsa viktim yo ap ka rekonstwi kay yo byen rapid e envesti rès kòb yo rete a nan travay latè ak elvaj, elatriye. Konsa, Leta kapab bay moun yo yon premye ane de gras pou pèmèt peyizan yo rekipere yo, epi bay viktim yo 20 tan pou ranbouse dèt la. Se pa yon kado, se yon prè, e nou konnen ke kòb sa a egziste nan FDI, nan Bank Santral, nan ona. Nou konnen, si trajedi sa a se te moun ki nan klas boujwa ki te frape, yo t ap gentan ba yo franchiz. Yo t ap gentan al pran lajan nan ona pou peye sou trantan. Yo t ap gentan bay plizyè milya goud nan FDI, san enterè. Men, poukisa jodi a, menm konsiderasyon Menm konsiderasyon an pa ka fèt pou Ayisyen natif natal tè grenn yo. Moun sa yo ki se ren ekonomi lokal la. Yo menm ki ba nou manje. Yo menm ki peye taks. Kontrèman ak gwo boujwa ki nan kontrebann. Sa pa anpil kòb non. Mwens ke yon milya dola ap fè l wi. Se yon Se pou 3 depatman Mezanmi Non sèlman n ap rezoud pwoblèm lojman N ap relanse pwodiksyon lokal la N ap kreye anplwa nan sektè konstriksyon an E n ap enjekte lajan dirèk nan ekonomi lokal la Si nou panse ke sa twòp pou nou fè Si nou panse ke sa twòp pou nou fè Pou moun nan Sid, Grandans ak nan Nip, ann tann pou n tande ra ann tann pou n tande kantite lajan yo pral ba nou nan rapò k ap gen pou sòti nan ti prela ak ti kit manje. N a ba nou repons. Pou fini, n ap egzije yon fèy de wout a gouvènman defakto a gouvènman defakto ki defini aklè kòman aksyon gouvènman sa a pou rezoud diferan pwoblèm k ap brase bil popilasyon an. 1 pwoblèm enflasyon ki kreye plis grangou chak jou nan peyi a. 2 chomaj ki mete tout yon jenès ajenou. ki lakoz tout krèm peyi a, se Chili, se Brezil ak Repiblik Dominikèn yo oblije al echwe tèt yo. 3, Kreye pwogram palyatif pou pèmèt moun ki pi ba yo rale yon souf, pandan n ap egzije aktè yo pou sispann goumen pou pouvwa, pou travay pou kreye yon klima pou gen estabilite pou pèmèt pèp la rale yon souf. Yon lòt fwa, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, ap salye kouraj pèp ayisyen an, sitou sila yo ki nan plis soufrans, plis kalamite yo. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, Angaje n yon fwa bò kote sa ki pi fèb yo e nou sèmante 77 fwa 7 fwa nou pap bay legen paske viktwa se pou pèp kap lite viv lit ayisyen an viv rezistans popilè a chapo ba pou tout moun ki kwè yon lòt ayiti posib lawouze taye banda toutan solèy poko leve. Jou a la. Se pou Gran Mèt Lavi a beni peyi Dayiti, se pou Gran Mèt Lavi a beni chak grenn moun ki nan fòs revolisyonè, jenè, fanfanmi e alye, manyen youn manyen tout. Ke Bondye beni Ayiti.